Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous à la KO pour capable porter baou une nouvelle émission. Deux dossiers à traiter dans le cadre de cette émission. Dossier fantôme, ISO, Village de Dieu, puis Master Son, qui est même un petit genre révolté par rapport à quel dernier live ISO fait ensemble avec Fantôme. Et puis, nous fait un retour sur M ta kapab di dosye Lamòt lan paske Lamòt sa fè mil e yn fwa ke li menm li angaje li la nan yon demach pou l di ke li pa aksepte sanksyon kanadyèn nan paske li se youn nan pèsonalite ki t ap goumen kont gang nan peyi Dayiti menm lè prezidan Michel Martelly se te youn nan moun ki te sipòte gang anpil. Alezi pou votre emission. Alò fòm di nou byen ke Izo, Vilaj de Dye, kè devenu artist, byen sir paske on l'a aksepte, menm lè te gen demach ki t'ap fèt jisteman pou te kapab enpe bloke li men nou wè ke bon, daprè anpil moun Izo pete plafon. W'ap gade kont YouTube Izo, ben son chif 8 ki parèt, aparaman 80. Lot semèn nan la ou pral tande Izo a 100 mil abone se byen. Alo Izo ki fè anpil mizik deja 1 album ki a anviron 10 titre e preske chak chanson se yn video. M ta kapab di sa kap fèt la la se bay atis entènasyonal kap fèt se sa. Men ekoute. Sa ta kapab rive ke Izo fè mil mòso. Mil mòso ki genyen ladan yo revolisyon, ki genyen yon seri de tematik vital, sosyal, tou sa. Men sa pa anpeche ke le titre de chef de gang li toujou poze sou do l. Brèf, Fantom ki li menm patisipe nan yon live avèk Izo, ebyen nèg yo ap pale de mizik ke yo pral fè a. Live sa li revolte yon sitwayen ki rele Masterson. Antouka Masterson li menm yon ansyen nan Barikad Crew ki te toujou bò kote Fantom t ap chante ansanm, misye fè yon live pou l di ke Interpol arete Fantom, pimpe l nan peyi Dayiti pou misye vin pran prizon paske Fantom se yon gang, Fantom ap sipòte gang. Masterson li menm li deklanche kont Fantom epi. Lòbèy kapab pete paske sa ka rive ke Fantom deside reponn. Ann tande Masterson. Fantom m pa vle w panse kòmsi m se ènmi w. M pa vle w panse kòmsi jan m ap pale an la e joure m vin joure w. But sèl sa m konnen ki pa an favè w patizan, wè mwen menm mwen di sa. M pa bezwen konnen si w pral elimine fanmi m tankou polisye ou te fè elimine yo. ki koz ou nan mawon kounya. Yo menn. Dcpj gen dwa poul fè aksyon avèk entèpòl arete fantom nòmalman pimpe misye penitansye oubyen tou make sure fè misye al vilaj fè misye kenbe gita l nan men l for real fè misye kenbe mikro avèk gita zam ni nan men l for real Misye pa gen dwa ap itilize enfliyans li pou l ap fè sa l ap fè a la, jèn yo deja nan tout kalite pwoblèm epi pou Fantom ap vin mete gang nan vizaj yo. M pa vle moun vin panse pou yo vin di m oo, an ou pale de Tony, ou pale de Fantom epi ou pa pale de Izo. Ban m di w. Avan menm mwen tande izo m te tande m pat menm konnen pati pa izo an men m te konnen pati pa Tony mix an bagay la tèlman nève m epi m fè ti bout videyo a lè kounya la map fouye gon nèg ki di gon nèg ki di sa w m di a la m di kèt mwen fò m al tande sak pase sak pase izo la m al tande m wè izo te nan bagay la tou m fouye m wè izo kap m pran san m tande misye. Wa sonje m sot di w talè an, mwen menm m son viktim ladan tou paske mwen menm, lè mwen menm yo te pran fanmi m epi kounya la pandan yo rele se mwen ki te responsab pou pale, m ap pale avèk nèg yo. Pandan m ap pale avèk nèg yo, chak fwa m fin pale avèk nèg yo, se Kafe anmè m pran. Paske m anvi bay repons, m pa ka bay repons paske nèg yo gentan gen moun nan nan men yo. So, m oblije al dousman. Paske yo gentan gen moun nan. Lè kòm si, pa egzanp, lè m fin tande tout pati Izo, m rele Izolan tou. M rele Izolan dirèk. So, si m gen kontak Izo dirèk, make sure avan tou, m tande misye. Non sèlman m tande pati, m tande pati misye bay nan entèvyou an, e m tande misye m pale a misye dirèk yè nan telefòn. Misye di, misye di monchè mastè bagay la konplèks menn. M di misye yè m wè, m wè bagay la vrèman konplèks. Misye di monchè bagay la plis ke konplèks, misye eksplike m sitiyasyon an. But. Li pa rete, kòm si, pa misye an konplèks but estil gen opsyon pou deside pou pa ale. Mwen m chita sou sa. Whatever nèg kale an, ou gen opsyon pou pa ale. But, ou konnen, lavi gen chwa. Ou oblije fè, ou oblije chwazi sa k ap pi bon pou ou an. So nan moman ale an e li k pi bon pou li, li deside ale. Tankou tout lòt nèg. But kounya la, lè fantom kòm moun fou, fantom moun fou. Fè live kounya poul poul ap ironize komsi moun kap di sa pa bon an poul moutre moun li lwil but li vini poul moutre w li fè mizik avè yo menm nan Fantom eh an pasan sa m pral di an la m eh gon bagay m te di sou eh. avè nou an tout lè kòmsi ou te manke mouri nan aksidan tout lè nap chita nan kamyonèt ansanm nèg chita sou nèg nou nap fè sakrifis ansanm nou pral jakmèl nou pral nan tout pwovens gason sou gason nou pa gen machin nan kamyonèt nou pral jwe yon sèl rad sou nou yon boutèy wonm nan men nou ap bwè a 10 nèg. Spageti kay grimèl ap manje a 3 4 nèg nan studio an tout sakrifis ou konn fè yo menn epa 2 sakrifis m konnen w fè my friend youn nan pi gwo sakrifis ou fè menn ou rete ou bay viw pou mizik menn. Ou viv avèk mizik plis ke ou viv avèk pwòp fanmi ou, pitit ou, madanm ou menn. Sa son gwo sakrifis li ye menn. E tout moun wè sa a menn. E tout moun konprann sa tou wi. Wè tout sa a yo nèt. Ou delete yo my friend. Ou delete tout sa yo pa gen valè ankò nan zye pèsòn moun. Ou gen valè sèlman pou gang wap promote yo gen valè sèlman pou gang ou bay respè yo gen valè sèlman pou moun kòmsi ou panse ou dwe yo map tande w kap pale avèk izo menn ou sanble yon pousi ou menn lè wap pale a menn lè wap pale avèk izo vilaj la menn e pousi ou ye devan misye menn misye e bon zam li genyen ou menm wap ranse ou menm wap di fedatifis ap tire. Kijan w te santi w? Al tande tèt ou ankò pou w wè si w son pousi. Al tande tèt ou ankò k ap pale a Izo pou w wè si Izo pa real epi ou menm ou fake ou son pousi. Pandan w ap kraze vizaj ou, w ap defè tout sa w te fè. Fò m fè yon ti poze pou m antre nan imaj pa egzanp Mikaben men. Pandan w vivan ou wè kòmsi te gen yon aksidan men ou pa wè. Nou desann drapo. Gon kote timoun ap tiye tèt yo lage tèt yo anba. Yo fè nou, yo konekte tout radyo ansanm pou nou pale avèk lajenès. pou n di yo non rès gwoup la la toujou nou bral frape nap kontinye travay nou di yo nap toujou kenbe la pou nou frape menm si n pa respekte l nou kraze rèv nèg ki mouri yo men banm di w menn w wè non fantom non kraze la banm di w sa patizan gon nivo rive menn Yow ou son asèt pou peyi a menn. Ou se byen peyi an. Non fantom nan menm se byen Ayiti li ye. Ou te reprezante youn nan fyète, youn nan icon pou Ayiti. Banm banm banm banm ou pa konn sa w fè a la ou pa konn sa w fè a la banm renmen m banm banm mwen m konnen w pa renmen m ou pap janm renmen m ou pa mwen m renmen m pa gen valè pou ou pap m pap janm gen valè pou ou but mwen menm m pa bezwen nan ipokrizi m pa bezwen nan achte figi pa figi pa my friend banm ba ou menn ou s on nèg ki fò anpil menn ou s on nèg ki vrèman smart nan sa k ap fèt la ou s on nèg ki vrèman mo ki vrèman motive ki gen rèv li l gen sa l gen pou l fè a. E youn nan bagay mwen renmen lakay ou anpil big man ou mèt kwèm si w vle man. Ou pa ipokrit ou gen sa w pou fè wap fèl. But an menm tan sak rive a la epa epa yon kesyon de ipokrit komsi ou pa ipokrit but se bèt ou bèt se se epa si w te sou se fou w fou. Se fou w fou. Yow man. Non fantom nan man son non avan w te fè simagri sa w fè yèswa Avan w te kòmanse ak tankou moun fou sou entènèt deja yo. Lè w te kòmanse diminye valè w lan. Ou pap janm konprann sa. Son non ou te mouri menm drapo ameriken tap desann pou li. Bon m pran li kounya. M pa bezwen di w pou drapo Ayiti tap desann. Son non sak so fè pou Mikaben nan la. E pa kòmsi. m pral di ou depase Mikaben non but avèk tan an ki ta pral evolye tap gen plis teknoloji mesaj la prale pi rapid gon pakèt bagay ki ta ki pral fèt sa vle di se garanti li tap 10 fwa la valeur de Mikaben. Ou genlè pa wè sak sot pase pou Mikaben la menn. Yo Mikaben mouri avèk pòch li koule but misye mouri rich. Misye rich avèk respè. Pandan tout moun tap fawouche misye pafwa avon pil ransta e patizan mèt kwèm si w vle menn. Yo Ayisyen konn renmen menn. Yo just pa gen mwayen pou yo sipòte but yo konn renmen yo konn apresye. E m pa vle w panse tou Ayisyen moun fou epi yap bliye sa w fè a la. Nan, yo pap bliye sa w fè a la. M pa vle w panse moun ou blese la, valè moun ki pèdi kòb yo, valè moun kòmsi ki doktè, valè moun ki fè sakrifis nan inivèsite, valè moun ki fè gwo sakrifis, ki kite peyi an k al fè vye djòb lòt kote epi kounye a moun ki fè yo sa epi ou menm w ap ranse avè yo. M pa vle w panse kòmsi gen moun ki pral bliye sa. Jodi an menn ou pa menm vo. Saw konnen Saw konnen ki konn sot nan deyò la pa vo l la kounya my friend ou pa vo l m pa vle w panse kòmsi map joure w m just ap ba w reyalite an imaj lan picture an jan l ye a jan l ye a. Ayiti renmen w twòp pou fè Ayiti sa w fè l la la Fantom. Apèl avèk dcpj Apèl avèk dcpj Tout jèn Ayiti apèl a leve vwa nou pou nou kanpe sa kap fèt sou entènèt la avèk Fantom kap pwen nenpòt lòt atis nan fòk nou fèl Apèl avèk dcpj. Please utilize interpol fè aksyon pran fantom kote li ye an pa kite l fè plis dezas avek enfliyans li pa kite fantom fè plis dezas avek enfliyans li. Mesye Laurent Lamothe, mesye 25 stad, mesye Petro Caribe, bon Lamothe gen sanksyon ki tonbe sou do li. Men se pa pou kòripsyon. Se pou zafè bandi. M panse ke si se te pou kòripsyon, Lamòt te ka omwen dakò. Paske m t ap gade Lamòt. Lè komisyon anti-kòripsyon nan Sena a te envite li pou vin bay detay sou 25 stad yo, byen Lamòt te yon ti jan anbarase. Li fè plizyè konferans, m te rele sa yo jimnastik, pou wè si l te kapab lave. onè li nan kestyon sila a, men li pat reyisi sòti byen. Men piske Kanada li menm di Lamòt se yon moun ki te konn ap kole dèyè ak bandi, Lamòt sèmante se pa vre paske nan epòk ke li te premye ministre, se li menm ki t ap fè yon seri de demach pou te kapab kontre kare ak bandi yo. E se pa pou san rezon ou wè gen nèg la ki nan po wouj yo k nan prizon. Se Lamòt ki arete yo, paske Michel Martelly pa tap janm arete yo. Lamothe se defan. Menm si gen anpil nèg ki pliye yo la fas ak sanksyon yo, men Laurent Lamothe li menm li pa aksepte. Le 30 desanm 2022, li te moute nan yon live avèk Edwin Zeni, Edwin Daniel Zeni, ebyen dosye sa te debat, ann tande kisa li di. Sanksyon an ale. Poukisa men men poukisa yo mete non w e poukisa ke yo akize w e sa yo akize w la e m konnen ke w pran ou pran tribinal ou pran wout tribinal ki enpòtan pou mwen men men Medozeni m panse ke li trè enpòtan ke nou kòmanse bay Tèt nou dimansyon sa yo si nou pa koupab si nou pa gen de dosye kont nou e lèm wè al nan tribinal sa te fèm plezi paske gen anpil nèg kap pale nan radyo ki pale ki joure ki di yo pat gen dwa men yo pa al tribinal donk m wè ou menm ou ale sa vle di ou gen konviksyon ke yo paka jwenn ou nan anyen. Premyèman mwen panse ke Canada si lap cheche moun ki nan gang moun ki finanse gang moun kap bay problem enstabilite moun kap tiye moun moun kap kidnape moun moun kap kap asasine moun kap asasine lidè politik kap asasine sitwayen se sètènman pa. Laurent Lamothe ke ta ka gen nan yon lis konsa. Pase ke Laurent Lamothe, mwen fè tout manda m kòm premye minis, m ap trake, m ap goumen kont gang. M ap kraze gang. M pa gen gang ki zanmi m. Dayè, m kwè ke anpil nan gang sa yo k ap opere la, twa ka ladan yo te nan prizon. Lèm te la. Pase nou pa tolere, nou te genyen yon politik, yon tolerans zero pou gang. Se pou sa ke nou te kraze gang Clifford Brandt. Se pou sa nou te kraze gang Sonson La Familia. Se pou sa ke peyi a te swa. Se pou sa ke moun Sud-Est pat gen pwoblèm. M sonje lè n ale Cote de Fer, m sonje lè n ale Jacmel, n ap monte desann. 2, 3, 4 è di maten ap plenn sou wout, pa t gen okenn pwoblèm. Donk, Kanada, lè Kanada fè sa, Kanada s on, premyèman, mwen menm, pou mwen menm, yo endui, e, m te ka di minis afè etranjè epi premye minis la ann erè. Paske yo gen yon ti, yon ti nwayo, yon èl di ki bò kote yo, k ap ba yo enfòmasyon. Mwen menm m panse ke yo fè yon plon gaye, Yo bezwen retire yon seri de moun. Ok, yo bezwen retire swa yon seri de moun, swa memwa yon seri de moun sou sèn politik la. E pi, yo fè yon plan gaye, yo pran tout moun nèt. Men, le Kanada, Senatè Edo, ki et un peyi, kan menm, d'eta de dwa, se le porte-etandar de dwa zumen. N'est-ce pas? Kòman ou fè w'ap akize yon moun, pa menm akize, ou mete, ou kondane yon moun, e ou pa menm fè yon ankèt, ou pa menm prezante, ou gen zewo prèv nan men'w, ou gen zewo evidans, ou gen zewo rapò ki ta enplike yon moun nan anyen. epi kareman konsa ou rete le premye minis kanadyen ok monte fon konferans de près nan le somè de la frankofoni avèk 54 peyi epi li anonse li pral mete sanksyon sou ansyen prezidan ak 2 ansyen premye minis epi mwen menm nan 2 a men se de la foli se se yo depase lè limit. Epi tout se manigèt. Epi lè w ap gade w wè, anbasadè Kanada isi a, l ap fè pwomosyon, li vin pratikman direktè près yon lòt ansyen kandida ou fiti kandida, ke m pa gen pwoblèm avèk kandida sa a, dayè se pa menm de kandida n ap pale, n ap pale de aksyon diplomat. etranje ki nan yon peyi, eske se wòl li pou l ap jwe wòl direktè près yon ansyen kandida oubyen yon fiti kandida? Epi pandanstan menm menm anbasad sa a se li menm k ap sanksyone yon seri de lòt moun? Donk, nou menm nou rele anmweyy, nou rele anmweyy Senatè Edo, nou rele anmweyy, nou pa dakò. Ok e nou nou pran yon kabinè davoka ki rele kabinè Lavery ki se yon trè gwo firm kabinè ok o Canada e kabinè sa a li pote plent a la kou federal du Canada kont aksyon sa a ke gouvènman Kanada a pran e l mande trè klèman kote prèv, sou ki sou ki eleman nou baze nou pou n mete Laurent Lamothe nan yon lis moun k ap sipòte asasen, k ap sipòte gang, k ap sipòte aksyon kriminèl. Pandan ke tout, si w vle, bilan l lè l te premye minis se te le konba kont la kriminalite. Kote kote nou pase pou vin fon bagay konsa. Donk nou depoze plent e e nou pral gen lòt bagay nap fè toujou. Men sa se yon premye e nap kenbe nou okouran de rès aksyon yo men la a nou depoze plent lan e bon na e sa va fè le chemen e nou swete ke e Kanada tou li li li ravize li paske pou mwa Se yon erè ke yo fè. Pase ke pa gen okenn mwayen, pa gen okenn mwayen posib ou imajinè pou m ta retwouve nou yon lis de gangstè, de moun k ap finanse gang. Pa gen mwayen. A ou kwè nan tèt ou? Pa gen manti ladann. Bon, Edo, tout moun konnen, map di w, gade, gang yo tout moun konnen yo. Premyèman, tout moun konn gang ki nan peyi a. Paske gang yo pli medyatik ke, m te ka di ke 3 ka moun kap fonksyone nan peyi a. Gang yo toujou sou Facebook, live, gang yo, yo menm, yo gen moun kal jwe pou yo, yo gen DJ kal fè bal pou yo, gang yo tout moun konn kiyès yo ye. Donk, Apa ou pa pa fwape, apa ou fwape Tony Mix? Non m pa fwape Tony Mix, m pa m pa di Tony Mix men m di ke bon ekout tout moun, tout m pa di ke pa gon moun ki pa konnen kiyès ki gang yo nan peyi a, se sa m ap, se sa m ap eseye di. Lè pa egzanp ou genyen. Non Tony mix se moun men pa tap janm ka pa vle Tony mix. Wè Tony mix di li pat gen li pat ka pa ale paske yo tap yo yap kidnape madanm li li ap fè nenpòt bagay se kòmsi nan son menas sil pa ale. Bon ekout li gen rezon pal poul ale men se pa se mwen map pale de atitid yon gouvènman ki son gouvènman serye ok paske Canada se pa yon repiblik se pa anfen se pa yon ti peyi ke liye ok e serye ok son eta de dwa ok kote moun gen dwa epi yo pa menm fon rechèch minimal pou yo konnen ke gen 200 gang kap opere ki kontwole 80 pousan nan peyi ya kote ke tout moun konn non gang yo ou pa sanksyon non ou sanksyon non sèl gang ou gen nenpòt e lòt 199 gang kap fonksyone yo. Donk ou pa wè pou se chede 199 moun e pou vin ateri sou Laurent Lamothe. Sa a vreman. Donk avoka yo ban nou ti enfòmasyon. Avoka yo sa yo di ou? Yo poko, ou depoze plent men poko gen ankenn repons ke Kanada bay? Non, m pa ka bay detay. Non, m pap ka ba w detay sou, ou konnen, son aksyon an jistis ke l ye, e yo gen plizyè bagay ke y ap fè, e antouka lesansyèl sè ke plent lan li menm li depoze, e devan lakou federal di Kanada, ki son, anfen, e Kanada son peyi serye ke l ye, donk nou, nou gen, byen antandi, nou konnen ke sa pral David kont Goliath, son piti k ap goumen kont yon jeyan, pase mwen menm son ti, son ti piti m ye, kisa m ye devan yon peyi tankou Kanada, ou konprann, men sèl bagay m gen dinite, e m gen onè. E dinite m avèk onè mwen menm fè m wè ke anpil moun di m Laurent o ou pral asiyen Kanada. M di se pa yon kesyon de asiyen Kanada. Se yon kesyon de dinite pèsonèl. Se yon kesyon donè. M gen pitit, m gen fanmi. Lè yon moun ap di ke se mwen menm ki nan gang an Ayiti epi ki est un mensonge de la pire espèce. M pa t ka kite sa pase pou nou. Kèlkeswa moun nan, e kèlkeswa gwosè moun nan, kèlkeswa valè lajan moun nan genyen, kèlkeswa mwayen moun nan genyen, mwen menm mwen gen, mwen menm mwen piti men m son piti men avèk onè e avèk diyite m. E map goumen pou li. Donk, ou sur, ou sur, m te poze w li deja, men m vle, m vle moun yo tande, ou sur ke Kanada e nòmalman ta sipoze retounen sou desizyon l paske l pa byen anyen sou ou vreman? Non, m pa ka, ekout, un, si se pou jwenn yon bagay la, si se pou jwenn yon bagay sou mwen, nan kesyon, paske ou mèt, ou mèt pa renmen Laurent Lamothe, ou mèt renmen ou pa renmen Laurent Lamothe, ou ka pa yon fanatik Laurent Lamothe, men gen yon sèl bagay ke fò nou tout dakò, Laurent Lamothe mate gang. Laurent Lamothe pa nan kesyon gang. Ko renmen m, ko pa renmen m. Donk mwen menm se pou sa ke m pran mezi sa a ke se yon mezi m te ka di ki inedit pou yon sèl ti nèg ok, yon ansyen PM depoze plent a la kou federal kanadyèn kont le gouvernement du Canada lakay yo sou teren lakay yo. Bon, sa di ke mwen menm mwen, mwen, anfen sa montre, demach la gentan montre w, li menm, sa vle di se ke sa vle di. Kounye a, kisa k pral rezilta yo? M pa konnen sa k pral rezilta yo.